Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou tou antre nan dosye kap domine aktyalite a. Genyen nan dat jedi 23 jwen 2022 an, yon ajan polifwon ki jifle ansyen senatè Nòdès la Jean Baptiste Bien-Aimé sou fwontyè Wanament-Dabong nan moman ansyen palmantè a tap sòti an Repiblik Dominikèn. Peti altèkasyon sa se mal tounen. E pi on a jifle lansyen senatè. Donk nou pa konnen ki sa k pral pase par la swit. Men fòk nou di ke yo gentan idantifye polisye sa a ki ta fè agresyon brital sa a sou ansyen senatè Jean Batista Bien Aimé. Polisye a gen randevou lendi si Dye ve e nan 10 è nan maten nan enspeksyon jeneral. Pou anpil moun, se yon bèl desizyon, yon polisye pa gen dwa lave men l konsa sou nenpòt moun li ta ye a. Donk, gen anpil moun ki fè dè kòmantè pou di ke bon, antouka mwen felisite enspeksyon jeneral pou desizyon sa li pran rapid lan kont polisye gang vagabon sa. Se pou yo ba l so li merite pou l pa janm fè derespektan sa ankò. Eske je dwa fè de kòmantè? Non, passons à autre chose, gen yon ti voice ki ap circuler à travers les réseaux sociaux, se pa ti konsa. Mesye fè enfòmasyon sa pase rapid rapid nèg vilaj yo pran lari la avèk yon pikòp zo reken nan pikòp lapolis yo yo te sezi nan pakè yo ok mesye anpil anpil nèg kouri lagel sou tout gwoup nou konnen ka. Ki gen chans pou tout polisye gentan jwenn li mesye. Pou nèg pa viktim nan lari a. Ou kwè se ta vre mezanmi? Ben antouka pwiske nèg yo gen machin lapolis nan men yo, nèg yo genyen ekipman lapolis nan men yo, ebyen yo kapab deside pran lari a jan yo vle paske fò n di ke nan dènye moman sa yo la jan kòmantè yo ap pati tout moun ap pale de gang vilaj de dye donk sa ta fè konprann ke nèg yo mete nan tèt yo yo gen anpil pouvwa. Se sak fè ou wè la, on bon maten, ou kapab leve sou wout Bisantnè la, ou wè ke se nèg Vilaj de Dye yo kap fè sikilasyon. E wi, se yo menm ki okipe lari an. E ou wè, gen enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa nèg yo gen entansyon pou al pran Palè Nasyonal. Donk sa vle di bagay la vrèman rèd. Donk, se toujou on maksimòm de prekosyon ou menm ki nan lari. Bagay la difisil o nivo dè kay, paske genyen. desè 9 detni nan prizon sivil okay la, komisè gouvènman an li menm apiye sou sonèt dalam nan. 9 detni nan prizon sivil okay jwenn lanmò yo, komisè gouvènman okay la Ronald Richemond fè kwè gen 9 detni ki yo menm deja pèdi lavi yo nan prizon sivil okay la, li fè anons sila se te nan dat 21 jwen 2022 nan kad yon konferans pou laprès, si n ta kwè komisè gouvènman an moun sa yo mouri. an rezon ogmantasyon tanperati selil yo ki akeyi anviwon 80 prizonye chak. Epi moun yo pa jwenn manje, yo pa jwenn dlo. Prizon sivil la Okay la resevwa detni nan 5 jiridiksyon. Li genyen pou kwè li la 900 prizonye dapre chèf pakè a. Nan kad tranbleman tè 14 out pase a, 2 selil frape. e mur prizon sa a te detwi. Yon mannyè pou kapab evite yon evantyèl evazyon, responsab sant karseral sila te oblije gade detni yo nan selil yo. Daprè Ronald Richemond, komisè gouvènman Okay la, mande èd otorite nan leta a, sektè prive an, sosyete sivil la yon mannyè pou kapab ede prizonye sa yo ki nan difikilte. Komisè gouvènman anonse li pral voye yon rapò. Nan yon ti tan ki pa twò lwen bay ministè jistis ak sekirite piblik sou kestyon sila. Bon, map salye popilasyon an kap koute nou nan moman sa. M rele nou la jisteman se yon SOS map lanse antanke komisè pou nouvo gouvèneman ki responsab lakoulou sivil Lèkay ki ebèje plis de 5 jiridiksyon. Nap avwazine la a, nap avwazine 900 prizonye. 902 nan laprison sivil Lèkay. Jodi a, sa k ap pase nan prizon sivil Lèkay la, m ap adrese m a popilasyon sivil, sosyete sivil la, moun ki kapab ede. Prizon Okay la, depi 14 out, tranbleman 14 out ki sot pase a, gen 2 selil ki brile. Jodi a, selil yo, yo gen anviwon 80 moun ladan. Donk chalè a ap ogmante de tanzawot chak jou. Donk sa vin fè ke chak jou nan pote mò anndan prizon sivil Okay la. E nan konfoto pwoblèm la, gwo pwoblèm, paske prizon an pa gen manje. Prizon an pa gen manje e nou konprann ki pwoblèm genyen pou travèse Matisan. Pa gen dlo, pa gen elektrisite. Donk prizonye yo se moun yo ye menm jan avèk nou tout. Se sa ka, se vre ke moun nan li fè yon enfraksyon, donk li nan prizon, men se yon moun li ye. E gen moun ki gen anndan prizon an tou, donk ki pa ko jije e ki gen dwa pral libere. Donk jodi an m ap lanse yon SOS bay popilasyon sivil la, sektè prive nan vil Okay. Jodi a tout moun kapab al nan prizon paske prizon pa fèt pou chen, prizon fèt pou tout moun. Donk sa k fè ke m ap mande. Moun ki kapab ede, ede prizon an paske 1. Prizon yo pa prizonye yo pa gen manje, pa gen manje, pa gen elektrisite, pa gen dlo pou yo benyen. Pa rapò a prizon an te kraze a, genyen mi prizon an ki tonbe. Sa vle di ke. Vil yo pa ka mete prizonye yo deyò pou lè chalè a ap monte pou yo ta ka pran pou yo te ka pran yon ti vè. Sa fè ke yo ret nan selil yo. E sa k fè ke nou ta mande de bon samariten, moun ki se de bon samariten anndan kominote a pou yo voye zye yo e gade kòman yo ka ede prizon an. Kòman yo ka ede prizon an repare? Selil ki te kraze yo, de fason aske pou n ka dezangòje yon seri de selil, pou n kapab gen mwens prizonye nan selil yo. Paske chak jou gen prizonye k ap mouri, chalè a ap tiye yo, yo pa gen manje, paske jodi a la a, enspektè prizon an rele m, li pale avè m, bon sa fè tris, e tris, se trè tris, paske li di pa gen manje. Pafwa m konn rele kèk komèsan, yon ede ki konn bay manje. E tou dènyèman la gen komèsan ki ban nou barbele pou n kapab mete nan mi ki kraze yo, ka ede nou. Men nou voye yon mesaj ba tout moun ki gen kè e ka panse a la prison civile de Kay ki ki kòmsi ki pa gen anyen ladan l an tèm d'infrastructure pou yo ede prizonye. Yo pa gen manje, yo pa gen dlo, yo pa gen elektrisite. Donk, e prizon an kraze a fè ke yo pa ka met prizon an, met prizonye yo nan gran lakou a de fason aske pou yo kapab pran le lè lè chalè a ap monte. Donk, jisteman se pou sa nou envite jounalist yo, nou envite nou la a de fason pou mesaj la ka pase, pou moun kapab kapab ede prizon an. E nan enspektè Azor ta pèmèt ke nou jwenn manje pou nou bay prizonye yo, nou jwenn dlo pou nou ba yo, paske ponp ki konn alimante dlo anndan anndan prizon sivil la li kraze, li kraze. E pa genyen vrèman kòb pou yo ta ranje. Donk mande tout bon samariten ki gen kè nan men, donk panse a la prise civile de kay ki jounen jodi a moun yo ap tonbe pa rapò a chalè an kap entensifye chak jou. Konbyen ka nou deja anrejistre la pou kounye a? Bon m gen plis ke 8 ka deja moun ki te prizonye ki tonbe deja. Donk n pa ta swete jwenn plis. Sak fè ke nou oblije voye alèt sa, fè SOS sa pou de bon samariten Yo ka ap ede prizon sivil Okay ki an difikilte jounen jodi a. Men moun sa yo ki mouri an se je, eske se pa malad yo malad oubyen se chalè a ki fò pou yo? Bon, daprè sa enspektè prizon an di m, donk chalè a fò. Donk nou menm ki ap konstate l, ou menm ki lakay ou, kòman chalè a fò? Imajine w yon selil gen 80 moun ladan l, 80 moun ladan l, chalè sa ap monte. Moun ki se se lè konbatan oubyen lè pli rezistan kapab reziste anba chalè sa. Sak fè ke m mande ke selil gen 2 selil ki te kraze e selil sa kapab ede nou repare repare selil sa yo rapid e gade moun ki kapab bay manje, moun ki kapab pote des atik de twalèt pou prizonye yo paske jounen jodi a prizonye yo se moun yo imilya tout moun donk yo ta sipoze gen yon tretman imilya tout moun. Donk, si ke nou pa kapab, se sak fè ke nou mande popilasyon an pou patisipe nan ede nou jwenn kèlke choz pou nou bay prizonye yo e amenaje sal selil yo pou ke prizonye o mwen kapab alèz nan selil yo. M se vre ou mande èd, eske ou menm pa gen de rapò ke ou mete, ou fè e pou voye bay otorite ki pi wo yo? Prizon an se dap kap jere, dap, dap, dap o nivo de Pòtoprens, se li menm ki alimante prizon an an nouritur, an atik de twalèt. Donk se se pa le President a bon si m byen konnen. Donk ou gen rapò pou m voye bay Minis lan pa rapò a sa k ap pase nan prizon sivil Okay la? Donk paske bagay yo depase, fò m di n kon sa, prizon sivil Okay la se pa sèlman la jiridiksyon de Okay ki l ebèje, li ebèje gen moun Miragwàn, gen moun Okoto, gen moun Ansavo, gen moun Aken, gen moun Aken ki la jiridiksyon dapèl. Donk se yon gwo prizon ki la, ki gen laj gen nenpòt 800 moun ladan l. Donk m deja bay OPC responsabilite pou l chèche moun sa yo anndan prizon an pou mwen, e moun ki kòmsi ki ta sipoze kondane pèn maksimal la se 3 zan ye, alòs yo gentan gen 3 zan oubyen yo gen 2 zan edmi, donk nou pral oblije panche sou ka yo paske chalè a tèlman wo nou ta gade se ka ti moun ye e prizon sivil ok. Sa vle di nou pral reprann seyans espesyal nou te kòmanse yo? Bon nou pral fè l yon fason, nou pral fè, nou pral met teknik ladan l paske genyen de, genyen. Gwo pwason kap eseye pase nan jan de bagay sa yo. Sa fè ke nou bay OPC Risk Habitat sèlman pou l soumèt nou lis la, apre sa pou nou screener yo de fason aske nou gade si li kapab retire moun ki fè enfraksyon minè. Se pa twò lontan nap demare ak seyans sa? Dizon nan fen mwa sa la. OPC ta sipoze ban mwen lis la nan semèn. Mwen fin banm lan semèn nan lòt semèn nap nap avanse avèl. Nou te konn al fè yo nan prizon sivil okay men ou pa fèt konsa ankò. Paske lè yap fèl nan prizon sivil okay gen yon seri de moun yo voye ba ou ki pa menm nan lis la. Donk nou pral pranl lèm fin bann lis la nap pranl pa pa 5 avèk tout dosye an men e gade pou nou gade kòman nou kapab kapab retire kèk moun ki ta sipoze si yo te jije deja ki ta sipoze ale. Paske enfraksyon yo pa grav. Sa se sou baz sa ke nou pral omwen gade si nou kapab retire kèk moun nan prizon an pou chalè a kapab moun yo pa moute. Ou pa panse sitiyasyon ki vin plis konplike konsa a SUV se paske pa gen asiz ki fèt, pa gen odyans, jiridiksyon an bloke ki lakoz prizon an li gen tout moun sa yo epi chalè ap tiye moun yo? Wi, paske se toujou grèv sou grèv, grèv a repetisyon ki pa janm Sa janm se pa m stope. Donk grefye yo toujou an grèv. Yo bay yon sisi la sou grèv la men nou wè de nòt k ap vini a di ke yo pral reprann grèv la talè. E souvan sa ke m wè m ap li sou rezo sosyo. Sa rann ke prizon an k ap moun k ap fè enfraksyon chak jou e ki ap bay pwoblèm chak jou donk nou vin rann ke prizon vin gen plis moun. Sa k fè ke nou pale avèk soudit yo klèman soudit ti komisè ki nan pakè yo Donk si yon bagay ou ka tretel, tretel. Si pa gen twòp matyè pou voye yon moun nan prizon, pa fèl. Paske prizon an gen twòp moun ladanl e pa gen posibilite pou nal tribinal avèk moun yo, sa aprann ke nou omwen nou pa voye moun nan prizon. Moun ki, ou pa voye moun nan prizon donk Lapolis nan Sen Mak arete Valensky Victorin alyas Vava yon ansyen sekirite APN ki ta touye madanm ni, Destinus Amélie nan sware mèkredi 22 jwen 2022 an ak kout kouto. Madam Amélie mouri nan lopital Sen Nikola, Sen Mak e li kite 4 pitit. Pèsòn poko konnen sa k lakòz sèn sa. Antouka, Vava ap reflechi nan gadavi komisarya Sen Mak la annatandan otorite lajistis yo tande l. pou pini li selon lalwa malgre 2 moun sa yo te toujou ale legliz. Na konprann. E lapolis nan Mibalè arete yon gwoup jenn gason ki sòti Kwadèboukè, yo akize yo kòm manm gwoup Chen Mechan. Gade nèg, gade nèg mesye. Antouka mwa je vè pa poste lè foto paske m pa wè vizaj yo make trayi, yo pa an eta dezagreman, yo pa gen non. Donk. J'ai pas décidé de poster sa. Ann pase nan yon dosye. Sa se le gros du dosye. Nou sonje yè mwen fè yon emisyon pou m di nou ke genyen yon tip ki pran 96 mil 900 dolar ameriken pou ti lapli epi l lage pye l. Ebyen frèm yo kenbe nèg yo wi yo kenbe yo nèg yo pa sèlman bandi atè a tande nèg yo malfektè tou nèg yo malfektè ti lapli m gen enpresyon ke misye fè sa pou l dwe fè a epi yo kenbe nèg yo men m gen enpresyon ke yo kenbe nèg yo nan zòn kote nèg sa yo ta prale la kilè yo tap jete kò yo nan sidès e aparam gwoup ki kenbe yo a se ta petèt gwoup tibwa sa vle di ou wè nèg yo gen koneksyon. Si nèg la gen yon pwoblèm avè w, si l pa ka pran w, l ap met antèn sou ou pou l pran w. Ebyen yo pran nèg yo, men jan m ap gade vizaj yo, se te twa, m te di nou se te twa. Gen ti jèn sa a, epi gen mal konprann ki se youn nan frè li, epi gen yon lòt ankò. Ebyen yo poze nèg yo kesyon men, pandan y ap poze nèg yo kesyon, gen youn ki vin ak yon manchèt, m pa konn si se yon presyon l ap fè, sòti pou l sote tèt youn. Epi nou p ap ka gade videyo a, nou p ap ka gade l. N ap sèlman. Tande kote kap pale an paske video a komsi li gen yon maltretans ladann, li gen dezagreman. Donk nou menm ki ta vle wè video a map kapab voye video sa a ba nou. Mesye fòn pale fò wi mesye e m te di nou m ap voye videyo nou bay ti lapli fòn pale fò Ay papa nou va pou l vin dèyè nou Mesye pou kisa pou kisa nou la kòm ti lapli a nou pa vle di m non Talè bon m fè Mesye, pale non mesye, map voye l bay ti lapli, di m sa n ap fè non. Bonswa, se yon bon jou kon an misye leve. Leve tèt ou wi bro ou menn. Se yon bon jou kon an misye leve l al kote misye kay chèf la, kay ti lapli a. L al deyò monnen pou l foksyone. Kounya misye di l konsa l bezwen m tou. Chita pou m al kote l. Lè m al kote l misye di m poko kounya e vè senkè. M di an e sa misye ap regle konsa. Lè senkèm vini, li di konsa, mwen di l n ap fè pou n foksyone lamdi, men m pa la. Li di pa fè l non men m. M di se konnen bagay nou pral nan cho, pa fè l non. Misye di a nou p ap nan cho. Kounye a m rive mwen menm kè m tèlman ap sote pou sa misye di an, m rele misye. M di al kot, m di al kot misye rele Samuel, m di al kot Samuel, al pale a Samuel, mande de kijan de bagay l ap fè a. Nyami se vini li di sal dim nan e sa kounya li banm mil goud li bon li banm kob machin poum al andeyo avèl lèm rive andeyo nou te gen 2 ti frè nou potoprens lan tou lèl fè zòn 3 zè yo nou gade nou wè misye ap vini a 2 timoun yo m sezi pandan setan pa monkote pakèt fanm gen fanmi monkote. Ou menm ki fè dil la? Kòman kòman kòman ou fè fè dil la menm? Kòman ou fè jwenn kòb la? E ki kote ou jwenn kòb la tou? Nan ki sa? Fèmen mwen silvouplè. E e e e boule sa. Nan ki sa? E eh we? Ou jwenn kòb la nan tiwa kay misye ou pran? Kòman kòman ou fè gen aksè ou antre kay misye? Men paske si w gen aksè pou w ka antre kay misye, paske misye e patnè w li ye, mèt yo e pa pa w. Men poukisa w blo l, ou pran kòb la, li pa t konn jere w byen? Lè w pale monchè, bay tèt w ap souke. Li pa t konn jere w byen, sa fè w blo kòb la nan tiwa kay misye, ou pran? Kòman w fè gen aksè pou w antre kay misye? Paske m te konn ap travay anndan, m konn ap pòp li. Men paske si w gen aksè pou w ka antre kay misye, paske misye e patnè w li, e mètdi w e pa pa w. Men poukisa w blo l, ou pran kòb la, li pa t konn jere w byen? Lè pale monchè, bay tèt w ap souke. Li pa t konn jere w byen, sa k fè w blo l, ou pran kòb la? Konbyen kòb li ye konsa? Ou pa gen tan kontwole l, men l anpil kòb. Ki kòb li ye? Kòman w pa konn sa pou w di l la? E pa papa w? E pa kenbe l te ba w kenbe kòb la pou li? Si w ap voye di l vin dèyè kòb la, di ki sa w fè? Antouka, èske Ti Lapli ap jwenn kòb la? Èske kòb la pa gentan sere yon kote? Men èske nèg sa yo tou yo menm, yo pa p pèdi lavi yo? Se la grande question qu'on se pose. N ap kite w avèk aktyalite jounen an, epi apre n ap tounen pou n boukle. Jounen entènasyonal sila a ki selebre 23 jwen chak ane gen pou objektif prensipal mete an valè wòl ak travay fonksyonè piblik yo nan mond la epi ankouraje kontribisyon sektè piblik la nan pwosesis devlopman an, Kòdonatè Jeneral OMRH la, Jean Roudy Aly, nan entèvansyon l fè nan sikonstans lan, fè konnen selebrasyon Jounen Mondyal Sèvis Piblik yo, Travay pou chanje imaj negatif ki kole sou do yo kòm kwa yo pa sousye ak sèvis y ap bay sitwayen yo. Li presize dispozisyon ki pran bò kote Leta pou ogmante salè anplwaye yo nan fonksyon piblik la ak 40 pousan vize amelyore sitiyasyon yo epi ankouraje yo remplir convenablement mission yo. Avec les faibles moyens dont nous disposons et en appliquant une gestion rigoureuse des fonds publics, nous avons pu relever sensiblement le barème des salaires. Des ajustements allant jusqu'à 49% ont été accordés à différentes catégories d'agents de la fonction publique. Je sais que certains en auraient voulu plus, mais je vous assure que ceci est le résultat d'un effort considérable répondant ainsi à une demande récurrente des fonctionnaires. Reprezantant Pwogram Nasyonzini pou Devlopman an bò kote pa l, mete aksan sou wòl desizif fonksyon piblik dwe jwe nan pèmèt objektif devlopman dirab yo rive reyalize. Pou Stéphanie Ziebiel, Jounen Mondyal Fonksyon Piblik la ta dwe yon okazyon pou ansanm gouvènman yo reflechi nan kad mizannèv objektif ODD yo. Dez institisyon efikas, responsable et inklusiv son esensyel pou atendre sez ODD. Le program de devlopman durable a l'horizon... 2030 a également reconnu que les gouvernements ont la responsabilité principale de la mise en œuvre de ces objectifs et d'en assurer le suivi et l'examen au cours des 15 années de suivi, o nivo nasyonal, rejyonal e mondyal. N ap raple jounen mondyal fonksyon piblik la pwoklame an 2003 pa Asanble Jeneral Nasyonzini nan lide pou mete an valè wòl administrasyon piblik yo nan devlopman e bò kote kominote yo. Nan rantre lekòl lan, ministè a pran 4 ou 5 desizyon ke m ta renmen trè rapidman pataje avè n. e ministè an prevwa ane sa a jeneralize eksperyans pilòt ke plizyè moun te kòmanse fè deja sou liv inik la, kote ke tout bon timoun yo ap gen aksè a 5 matyè obligatwa yo, kominikasyon kreyòl, fransè, syans sosyal, syans eksperimantal, matematik, k apral san retire san mete nan yon liv nan 2, nan 3, nan 4, nan 5. Sa pral depann de kijan editè yo pwopoze nou non apèl dòf piblik sa k pral fèt kòm liv e a ministè an omologe. Ministè an avèk rès gouvènman an chita e ap reflechi sou ki pi bon fason pou tout timoun premye ane lekòl fondamantal, tout timoun dezyèm ane lekòl fondamantal kapab gen aksè a liv sa a, ki pral non sèlman yon gwo soulajman pou paran k pap oblije achte yon bann liv anpil fwa initil, men ki pral pèmèt timoun yo avanse tout bon. Pami lòt desizyon ministè a pran nan rantre lekòl sa a, se sa n di nou pral separe pi plis lekòl obligatwa 9 ane lekòl la, lekòl fondamantal, avèk lekòl segondè 4 ane a. Paske, li trè enpòtan ke de pli zan pli lekòl segondè yo, tankou lekòl fondamantal yo, nan jan y ap jere kourikoulòm yo, yo gen ase tan pou timoun yo sispann pase sèlman katrèdtan, alò ke kourikoulòm nan prevwa fò l te kab al nan lekòl depi uitè di maten e sòti lekòl la dezè, twazè de lapremidi pou l gen tan pou l fè egzèsis, pou l gen tan pou ke li pataje konesans li avèk elèv yo, li difisil pou n rive fon lekòl de kalite lè lekòl yo a de vakasyon, twa vakasyon. Se pou sa, kote sa posib, e ministè a se o ka par ka, men n pran desizyon ke lekòl segondè yo pa p pran elèv nan twazyèm sik lan, sof si pa gen okenn lòt opsyon, e se ministè an k ap di ki lè pou sa fèt. Se konsa tou, ane sa a, pandan 100 pousan elèv ki pral nan bakaloreya, se bakaloreya nouvo segondè lan, se bakaloreya kote tout elèv pral fè egzamen kominikasyon kreyòl, kote majorite elèv suiv kou ekonomi, kote tout elèv pase kou edikasyon alasitwayènte, kote ke refòm nan pot anpil valè ajoute nan fòmasyon sitwayen yo, Ministè an depi ane sa a tou deside kòmanse eksperyans pilòt avèk dezyèm mitan nouvo segondè lan ki se segondè teknik e pwofesyonèl. Li pa nòmal pou yon timoun se a 18 an, 19 an, 20 tan l ap genyen dezyèm diplòm leta l ki poko ba l aksè pou l al travay, se sèlman nan fakilte l ka rantre. Ane sa, avèk eksperyans pilòt sa yo, kèlke lise, e nou gen kòmanse menm gen kèk kolèj ki vle ankadreman sa a, vle ale pi lwen, kote depi nan segondè 1, timoun yo ap rantre lekòl la, pandan y ap suiv kou nòmal twon komen an, y ap gen posiblite pou yo ekspoze yo o metye, sa vle di timoun nan ap gen 16 an, l ap gen 17 an. Pandan l ap fè segondè an, l kapab genyen deja yon premye diplòm, yon atestasyon daptitid pwofesyonèl, yon sètifika daptitid pwofesyonèl. Paske, menm si l ta kite sèzan, disètan, l gen yon papye leta ba li ki di l ka kòmanse travay, jiskaske l fini, l fè bakaloreya teknik la. Se vre te gen anpil efò ki deplwaye pou nou fè kèk pèse. Se konsa aprè twa lane, avèk apui popilasyon an, Lise Lasalin retounen. Apre 3 lane tou, Lekòl Nasyonal Site Solèy tounen ouvè e Lise Nasyonal Site Solèy retounen ouvè. Se vre tou, nan perimèt nò Matisan, nan zòn Legliz Sent Banadèt, se vre ke Lekòl Nasyonal Pewou avèk Sant Aplikasyon Matisan, yè an patikilye, pran jwenn kanè, timoun yo pran kanè. Men ankèt sa montre nou, Ki kantite travay ki rete pou fèt? Li inakseptab, li entolerab pou yon sosyete genyen yon gwoup timoun k ale lekòl e yon lòt gwoup timoun ke lavyolans pran an otaj. Li inakseptab ke dwa a ledikasyon timoun sa yo bafwe. E se pou sa ministè an te vle rann done sa yo piblik pou ke non sèlman lekòl pa ka tann men sekirite pa ka tann. 5 septanm ministè an pral relouvri lekòl. Swè ministè an se ta va ke tout lekòl y konpri sa ki an difikilte yo retounen lekòl. Se vre tou ke ministè a pran desizyon paske apati de mwa septanm nan Avèk radyo televizyon edikativ k ap al travay pandan 24 è pa jou, pandan 7 jou, ki pral san de pren 1 an, li pral pèmèt nou difize kou atravè radyo yo, e m pral mete an plas lòt mekanism pou ke lekòl ki malerezman poko ouvè yo, timoun yo pa rete konsa. Si nou te genyen 200 mil timoun ki te konpoze nan nevyèm ane fondamantal, pa bliye yo te 600 mil nan premye ane fondamantal. Sa vle di, fò nou fè tout sa k posib. Pandan nou satisfè rezilta 200 mil te frekante 200 san e te frekante 930 sant degzamen, nou t ap pi kontan e l ta plis nòmal pou se 600 mil ki te patisipe nan egzamen nevyèm ane fondamantal. Poukisa se pa 600 mil, se 200 mil sa yo? Pami repons ministè a pote, yonn nan repons yo se pou timoun yo kòmanse aprann tout bon nan yon lang ke yo konprann. Aprann tout bon avèk materyèl ki a dispozisyon yo, liv ka dispozisyon yo. Si 3.000 zekòl etè sible pa sèt evalyasyon, nou n avon pu avwa aksè pandan sèt peryòd spesifik a 900 976 d'entre elles seulement. Vous allez constater que ces données nous interpellent toutes et tous. Derrière les chiffres, derrière les statistiques, derrière le nombre d'écoles affectées, se cache en fait euh, des centaines de milliers d'enfants, de parents et de personnel éducatifs traumatisés par cette crise violente qui a frappé et qui frappe toujours euh, la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous lançons un appel. Un appel à tous les protagonistes impliqués dans les violences armées d'établir un couloir humanitaire, un couloir de paix un couloir de non-violence, un couloir de protection pour tous les enfants, sans distinction aucune, pour qu'ils finissent leur cycle scolaire et ki genyen pou li pran desizyon sa yo epi pou li kapab kontribye bay peyi a e donk nan sans sa li deside pou e kapab repote mize an aplikasyon e nouvo kòd penal ak pwosedi penal la ki konteste ki se de dokiman konteste pa pa konteste se yon bon bagay alò fò nou presize ke E 2 dokiman sa yo yo konteste se pa paske li pa nesesè pou e te genyen revizyon e kòd penal ayisyen an ak pwosedi penal ayisyen an, li nesesè pou genyen e yon nouvo kòd penal ak pwosedi penal pou ranplase sa ki deja a, men nou kwè ke sa bezwen fèt nan pi bon kondisyon, sa pran an kont bezwen gen yon vizyon lajistis ki pi kòrèk e ki se baz nouvo kòd penal ak pwosedi penal la. Se yon dokiman tou ki bezwen pran an kont kilti ayisyen an e ansanm avèk evolisyon e sosyete a jan li ye e men se donk se yon dokiman efektivman ki merite ke yo gade tout yo regade e tout atik ki ladan li ki ap pote, ap kraze e sosyete an ou byen ap kontinye e kraze sosyete a, yo bezwen swa mete atik sa yo akote ou byen panse yon lòt bagay ki pou kadre avèk sa sosyete a ta bezwen. E yo bezwen tou e chita vizyon nouvo kòd penal ak pwosedi penal la sou yon bagay ki pi kòrèk e ki gen sans pou lajistis e ki se yon demann lontan malonnen. Ouzman Gajanm la pa vle di pa janm kapab jwenn repons e yo bezwen tou tande pwopozisyon tou e sosyete a genyen pou travay fè travay sa a. E anplis de sa, kòd penal ak pwosedi penal la se 2 dokiman enpòtan men otorite yo tou bezwen sonje kòd pwosedi sivil la tou trè enpòtan, antouka gen divès lòt kòd ki trè enpòtan pou yo travay sou yo pandan ke yo panse travay sou nouvo kòd penal ak pwosedi penal la, pase ke kanmenm kòd sivil la se yon dokiman ki ekstrèmman enpòtan e ki bezwen revize tou e lè sa yo, pase ke sinon sa kap di nan kòd penal la pa pe an akò avèk sa ki genyen nan kòd sivil la. Donk sa vle di pou nou menm se yon travay ki nesesè, ki enpòtan, men yo bezwen fè li avèk e tout sere, yo bezwen fè l avèk li serye, yo bezwen fè li e san kreye nouvo pwoblèm e anndan sosyete a, yo bezwen fè li pandan y ap respekte sa ki bèse ak pride ayisyen, antuka tout sa ki bon, tout sa ki gen sans yo, ki ale nan sans respè, diyite avèk dwa moun yo. Donk, yo bezwen fè l, yo bezwen pran tout sa an kont nan travay pou, nan travay sou kòd sou kòd penal ak pwosedi penal e pou ede dosye posib la. E menm jan avèk divès lòt kòd ki genyen, nou kwè ke lè yo retravay yo, retravay sou sa, yo retravay sou yo e yo pèmèt ke genyen de zouti legal ki adapte pou sosyete n ap viv jounen jodi a. SDEAVC te yon lòt fwa pran chimen laprès pou voye yon siyal fò bay Direksyon Jeneral la pou li panche prese prese sou tout move trètman sou tout fòm ke anplwaye yo ap sibi tankou, difikilte pou pou yo touche yon swadizan asistans sosyal, ti kòb manje a, bon jan materyèl pou fasilite travay anplwaye yo. N ap mande Direksyon Jeneral la pou li panche prese prese sou move jesyon ki genyen nan anèks yo Pòtoprens tankou pwovens. N ap tou anonse laprès ke SDE monte yon komisyon pou li kapab ankete e verifye sou tout move zak, deriv, move jesyon ki genyen nan anèks yo, ki anpeche depi w fèt pou tout anplwaye OAVCT kapab touche alè. Selon atik 137 kòd travay la, Direksyon an dwe panche prese prese sou ajisteman salè anplwaye yo. pa rapò ak lavi chè k ap dechèpiye popilasyon an e n ap reklame 15 mil goud sou kat debi a. Pou fini, SDE ap raple ke nou pran nòt de dènye sikilè ki rive jwenn anplwaye yo. Nou swete e n ap veye aske direksyon direksyon an respekte dat fen jiyè a nan ane sa a. Pou stabilize pewòl la ak ti kòb lamanjay pou anplwaye yo. SDE pral atake rasin pwoblèm yo trè pwofon, ki se kontwole chak anèks yo e sekwe pyebwa a si tout fwa l pa ta voye je l sou anèks yo k ap fè yon seri de deriv ke n pa konprann. Paske, depi rasin yo pa fonksyone, pye bwa a p ap gen lavi. Sinon, SDE ap panse nan yon dènye faz la. Lè sa a, manman pitit se marevant. Jodi a nou nan yon bagay, zafè kabrit pa zafè mouton. Se sa k fè tout moun fin viktim nan ensekirite a. Kisa minis jistis la ap regle? Minis enteryè a ak Ariel Henry ansanm ak manm gouvèneman an yo chita sou blòk glas yo dèyè biwo yo y ap tann ti mesye kidnapè yo pote pousantaj pa yo ba yo sou chak kidnapin yo fè nan peyi a. Nan sans sa nou menm onivo JIDA ansanm avèk lòt òganizasyon yo nou di bagay sa a nou pa ka kenbe l konsa kote yo chita y ap fè koripsyon sou tout laliy se sa Ki mennen peyi a kote l ye jounen jodi a. Kote koripsyon ap gangrennen nan bwat leta a nèt. Men jodi a, si Jovenel Moïse te la pou l te wè ki jan moun ki t ap joure l asasen, Kriminèl, dilapidatè, koriptè, kijan yap benyen nan koripsyon nan rès gouvèneman l kite nan men Ariel la. Mesye dam sdp yo tèlman alèz nan koripsyon nan koripsyon an, yo ale nan planifikasyon, yo mete Rika Pyè pou planifye mizè pèp la, yo ale nan lotri nasyonal, yo mete Jean Luc Wench, yo ale nan Diyite, yo mete Pierre Richard, Y ale nan tout bwat leta yo mete direktè. Nan sans sa a, nou di pèp ayisyen an son soulèvman jeneral pou ki fèmen vàn koripsyon sa a k ap gangrennen peyi a, ki fè tout kote se gang. Sinon, nan 3 zan, enpas la ap gon chèf gang, Riyèl la ap gon chèf gang lè pou sòti lap diw wap peye lè wap sòti wap peye lè wap antre konsa nou menm pèp nou menm nou vin alète pèp ayisyen an pou pran destenl an men nou kon Ariel ale nan somè dèz amerik li konstate defèt li nou panse lèl vin isi li tap tou demisyone. paskel remake li pa gen anyen li ka fè nan peyi sa, sil te yon nèg ki te kredib onèt li tap demisyone. Men li prefere kite se pèp la kal rale pyel anndan primati pou metel deyò nan tèt primati a. Nan sans sa nou menm onivo òganizasyon yo, Nou di peyi a fok li gen prezidan. Idantifye e anrejistre tout timoun ki te deplase swa avèk paran yo oubyen san paran yo nan batiman an. Donk konbyen timoun ki gen la e tranch daj yo?